Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nan emisyon sa la, mwen gen yon dosye ka fè an pil pale an pil nan sosyete an, se le feyton Muscadin, Jean Ernst Muscadin, komisè gouvernement. Nan Nip, il a posé une action ta a entraîné beaucoup de critiques. Jodi a la a, nan emisyon sa a la a, m vle poze chak grenn fanatik yon kesyon. Èske nou dakò ak ajisman komisè gouvènman an lefètke li te arete yon endividi oubyen yon bandi nan Vilaj de Dye e li kesyone li britalman epi aprè, ben, li touye l? Anpil moun fè de kòmantè, menm wè ke gon majorite moun ki di ke ben ekoute komisè bon nòt, bon travay. Men gon pakèt lòt moun tou ki di ey komisè vous allez trop loin. Eske se yn foli? Eske se m ta kapab di le désir de bien faire? Ouais, ça c'est ensemble de questions on oblige à poser tête, non? D'abord, notez ouais, Bob Seyer qui t'est retrouvé dans une situation vraiment difficile parce que il adore Muscadet. Mais écoutez, selon lui, l'acte posé par le commissaire du gouvernement, eh bien, c'est un acte reprochable. Y a un notre jounaliste Ann tande Roudy Sanon ansanm avèk Marie Raphaël epi lotre journaliste ki yo menm kòmante kestyon sila. Ni ouvè poko to kasèv avèl pou konnen kijan pou rive sou gang nan ou paka ni kèt ou fè video ou egzekite moun nan epi peyi a peyi a kòm ta di w la peyi a gon pakèt moun k aplodi map gade komantè kòmantè moun yo kman moun yo aplodi se men son gwo danje wi nap kreye yon mons ki rele Muscadin. Nan peyi a? Konsa misye ka tiye moun jan l vle? Anben jisteman, se pwen sa a Rapha sot soulinye talè a ki enpòtan, sè ke o non de lotorite de leta, kounye la ou pa kapab tounen yon kriminèl pou trake menm moun sa yo ke sosyete a pa vle a. Se la danje a ye. Lè pratik sa yo, yo vin ap pran chè nan sosyete a, kisa y ap vin gen kòm konsekans? Paralèlman tou, san w pa rann ou kont oubyen san w pa vle l, w ap ankouraje jistis ekspeditiv, w ap ankouraje moun fè tèt yo jistis lè yo nan yon konfli avèk yon lòt moun, w ap ankouraje yon pakèt deriv nan sosyete a. Mwen menm. M pa konnen si moun nan se bandi si l pa bandi. Sa se travay lajistis. Sa se travay sèvis envestigasyon lapolis. M pa konnen si l bandi si l pa bandi. E pa la m ye mwen menm. Men m panse ke sa k pase a li skandale paske se yon egzekisyon somè. Se konsa yo rele sa. E yon moun ki komisè di gouvèneman, chèf de lapousuit nan jiridiksyon l lan ki pa kapab ap aji konsa. An verite misye pa fè dwa. Misye se yon bandi li ye. Misye pa gen okenn bagay dwa l fè. Misye pa fè dwa. Misye pa fè dwa paske misye pa tap janm fè sa si li te fè dwa. Omwen gon ti minimòm li tap konnen l genyen, gon respè. Anpi anpi yo li lage bagay la sou rezo. Bon m pa konn si se li k lage l. Men de tout fason, de tout fason se yo menm ki. De tout fason l rive sou rezo sosyal yo. Se yo k anrejistre l. Bagay la son skandal li ye fò l choke peyi a. Paske piga n pran bagay la aso bandi non. Non, kèlkeswa moun sa rive avè pou nou pa dakò. Lè nou pa dakò a se pa kesyon de m pa konn si nèg a bandi a si l pa bandi. Men sa pa dwe fèt jan l fèt la. Se sa k enpòtan. W ap aplodi jodi a demen l ap rive sou ou. Misye ap gen pouvwa tou w ap pase nan zòn nan, misye ap di se bandi w ye l ap pran l ap fizye w. Oubyen l pa renmen fòm tèt ou tou l ap pran w l ap fè menm bagay. Misye ap misye ap fè jalouzi lè si bèk ou al nan fanmi misye ap tiye w l ap di son bandi l touye. W ap anpi lòt moun pral aplodi epoutan son inosan l touye. Nou pa gen dwa rantre nan sa. Misye pa gen dwa sa. E wè gouvenman sa son gouvenman djòl bò ki a malpropte tou non moun ki minis moun ki minis jistis la son salopri li ye paske sil pa ton salopri aprè aprè video sa se komisè gouvenman sa se pou yo te metel kanpe yon kote misye pa gen anyen lap fè la dayè ou wè sa misye ap fè la misye se vi moun lap mete an danje sa ou wè misye ap fè la nèg yo pa menm ka regle pwoblèm matisan kounya la ou pran yon nèg ou di se nèg la di se vilaj dèdye li soti li rekonèt entèl li rekonèt entèl ou pranl ou ekzekitel bon kounya si nèg sa yo pran zam sa tou poul fè menm tenten an tou. Alòske, lapolis pa menm ka bay sekirite nan zòn sa a. Yo pa menm ka pwoteje moun k ap pase nan zòn sa a. Kon a wè sa k ap, ou wè sa k pral pase? Lè l ap aplodi, nou pa wè sa k ap rive la a? Se konplike, bagay la ap konplike. Misye kote l ye lòtbò a kote li ale an? Li pap vin Pòtoprens? Men gon gwoup moun misye ap mete nan pwoblèm. Ki kote pou moun yo pase? Misye gon gwoup moun l ap mete nan pwoblèm la. Ou pa wè repons lan? Ou wè repons lan? Aplodi, tande, aplodi. Kontinye aplodi. Èske w wè repons lan? Gon repons? An, an, an, an, Izo pa reponn? Nan lè m di nou mwen menm, y ap rive sou telefòn mwen e pa fòt mwen. Yo rive jwenn mwen. M pa al chèche yo. Yo vin jwenn mwen. Wi, il a repondu, Bien sur. Non men, men, men, men, men tande. Kòm si la a. Men li di l wi. M ap di nou repons lan. Li di, si s on nèg Ak zam. Yo l konsyan l di l yo gen zam. Yo yo Ayayay kite m di sa m ap di a non Ah Ou pa reponn tout bagay Kite m avanse Si s on moun ak zam ni sa rive e kòmsi l mouri nan pye travay li Men si s on moun kòmsi m ta di w ki sòti paske l sòti vilaj la Ou konnen l sòti vilaj Epi w deside se bandi l ye. Si w touye l Petyonvil, l ap voye sòlda l yo, egzanp wi, l di Petyonvil, m pran Petyonvil, l ap voye sòlda l yo touye 30 moun Petyonvil. Si w touye l tèl lòt kote, l ap voye sòlda l yo touye 30 moun, ba e 30 lan l pran. Epi gon bagay ki atire atansyon m nan sa l di an, li di bon, e si li menm, on machin k ap sòti, on bis k ap sòti Miragwàn, li deside paske w touye on moun Vilaj, li fè few, li tire sou bis la? Jan yo abitye fè l deja. Kòm ki sa l k ap abitye yo? Sa ka move je yo. Bon, an reprezay wi. An reprezay a sa k pase a. An reprezay a sa k pase a. Epi, li di w kon, bon, li te met on moun nan vi, li te mot on moun nan vilaj la, ki touye on moun nan vilaj la mal, l ap touye 30 moun nan vilaj la. Repons wi a Miskaden. Epi l di, bon, li di, ou mande lòt la. Wap mandel ki moun li konnen. Bon se nou k otorite, se nou k otorite nan zòn nan. Se tout afè nòmal pou yo konnen nou. Kòman w fè w pa konnen nou ou menm? Hein? Se nou ki otorite. Mwen te di w sa wi, se li k otorite nan zòn nan. Wap mande sitwayen an, eske l konnen tèl? Eske l konnen tèl? Wi evidamman, se nou menm ki otorite nan zòn nan. E l pa fè manti. Li pa fè manti. Li pa fè manti. De kisa wap pale m. Ou se komisè gouvènman Miragwàn. Men li menm kote l ye a l prezidan l komisè gouvènman l lapolis li tout bagay li. An men ou wè sa. E de fèt depi 1 an yo kenbe nou la. Depi 1 an jodi a 1 an egzakteman. Alò l te konsa deja wi. 1 an depi yo di w pap pase la. 1 an depi w ap pase yo tire sou ou. Ou pa gen 2 jou non la yo ti rezon moun. Yo pran kontwòl yo pran kontwòl senbòl leta nan zòn nan. Komisarya. Hein depi 1 an. Alò ou wè li. Kounye a gen 2 moun kap chèche konnen ki sak kache dèyè baay sa. Eske son kesyon konfli zam li ye sèlman? Gen tout bagay kap. Beaucoup de gens vont dire que Roody Sanon Bob se eh bien se pa normal pou nou ta kapab fè yon analiz konsa men ekoute leta li la pou l korije sa ki merite korije paske ou wè nan analiz mesye yo yo avanse kelke tèz pou dire ke nenpòt sitwayen kapab sòti nenpòt kote yo touye yo m panse ke nan analiz 2 kòlèg jounalis yo. Yo pa pran pou bandi, men yo pa aksepte ajisman komisè gouvèneman an. Paske kant ou odisyone yon moun konsa, alò le pwoblèm se ke yo anrejistre sitwayen an. Videyo a vin viral sè lè rezo sosyo. Apre odisyon sa a, bang bang bang! Yo touye l. Se la le pwoblèm. Ekoute, si se yon sitiyasyon kòm si komisè la te rankontre sitwayen an, epi li te odisyone li, pa t videyo, on l'a fusille, menm bètman, se pa grav. Il est vrai que bandi yo ap bay anpil pwoblèm dans la République. Il est vrai que tout moun pwone ke depi yo rankontre avèk yon bandi, se touye l. Men, li parèt on ti jan, m ta kapab di, biza, pou se nan sans sa a, yo egzekite bandi an daprè jounalis sa yo e daprè anpil moun ki pa dakò ak, m ta kapab di, akt komisè gouvènman an poze a. Donk, kounye a la, m vle pou gen on maksimòm kòmantè, dè jan ki diz, ben, ekoute, dans sa folie de bien faire, Mwen menm avèk komisè a tèt kale paske m tap tande yon voice diaspora de gens ki diz ke ben pito nou sanble kòb nou voye bay Muscadin pou kapab jere kesyon bandi nan peyi dayiti pito nou sanble kòb la nou achte yon elikoptè bay Muscadin pou kapab mate bandi se byen men gen anpil lòt moun ki di tou ben Komisè, atansyon! Paske m wè gon pakèt pawòl k ap pale jounen jodi a la. Eske nou panse komisè a yo ta dwe revoke l? Eske komisè Laali ta dwe kontinye fè travay li? Yon ansanble de kestyon. Se a vou de komante, se a vou de dire ce que vous pensez. Genyen yon sitiyasyon ki ap dewoule. O nivo de blòk tòsèl la fòm di nou byen ke bagay la vrèman rèd nan blòk Ediwonn gen yon sitiyasyon malouk la kote nèg Vitelòm yo bloke zòn sa nèt rive jis nan rivyè an e yo sezi kle tout kamyon vòb yo paske ilèbri ke yo ta mande yon 50 mil dola ameriken e konpayi an ap fè tèt rèd li poko bay kòb sa fòn di ke anpil manch debake e. Nan mitan jounen an te gen yon ti kouri paske te gen yon cha ki te fè tantativ pou pare tèt li. Tèt chaje. Sa vle di la bagay yo vrèman dejenere nan blòk sila. Eske konpayi ap bay 50 mil dola pou kapab toujou fonksyone nan zòn nan? Eske se lapolis li menm k ap vini pou kapab jere kestyon sa? Otan de kestyon. N ap fè yon ti tounen sou batay ant Gran Ravin avèk Ti Bwa. E jiska prezan m poko genyen yon bilan ki tout afè egzostif sou nèg ki tonbe. Men ekoute nou rete avèk chif 3 a toujou, 3 mò dan le kan de Ti Bwa. Si okou de jounen an nou ta jwenn plis enfòmasyon, n ap pote enfòmasyon pou ou sou kesyon nèg ki tonbe nan lòt kan an. e menm nan kan ti bwa a tou, si genyen, an plis. Alò fò m di nou ke apre Kalash, nou jwenn yon dezyèm non pou ou, mwen kwè se yon sèten Defat ki li menm se te bon zanmi defen Jinèl. A bon, on vyen de nou fè parvenir le twazyèm non. Twazyèm nan li rele. Ti sonsonn donk se 3 nèg sa yo la pour l'instant deja il y a une petite vidéo qui va sans doute devenir virale sur les réseaux kote ke yo deja ap chante rest in peace pou youn nan sitwayen sa yo menm alò youn nan bandi sa yo ki tonbe nan batay la bagay yo rèd bagay yo rèd paske sa fè 1 an 1 an depi batay sa li menm li te kòmanse antre Ti Bwa Vilaj de Dye epi Gran Ravin. Gen yon sitiyasyon nan Penitansye Nasyonal. Gen yon videyo ki vin jwenn mwen. Alò, m oblije poze kesyon paske nou konnen ke nou menm nou pa vle voye vant nou nan ankenn dosye. Eske se vrèman Kolonbyen yo paske mwen pa pale Espanyòl men yo fè nou konprann ke Kolonbyen yo. Yo enpe afole nan prizon an paske gen nouvèl ki vini kòmkwa prizon an kapab kraze e yo kapab touye yo. Donk, nan sans sa yo menm yo fè deklarasyon pou kapab alète la kominote entènasyonal, alète otorite nan peyi yo, alète otorite ayisyèn yo pou kapab jere kestyon sa paske nèg yo pè mouri. Bon, nou te pè mouri konsa mesye epi nou vin patisipe nan yon asasina konsa. Tèt chaje. Dejase mou yamado de ausilio el moun de entero, por favor, por favor, mire, kouplimo 72 oras. 72 horas, no hemos, no, nos hemos, comido, no nos hemos bañado, no hemos salido a hacer del cuerpo. Nos toca hacer hacer del cuerpo aquí dentro de esta reja. Por favor, al mundo entero, esto es un llamado de auxilio. Somos inocentes, estamos en un país donde nos están prácticamente matando, nos quieren matar de esta forma. Por favor, ayúdennos. ayuda Amigos, tú eres de aquí, tú eres haitiano, ayúdanos también, por favor, te lo pedimos por favor, por favor. Amigo, ¿cómo es posible que nos van a dejar aquí en este centro de concentración? Porque esto no es una cárcel, esto no se puede llamar cárcel. Nos tienen aquí aguantando hambre, se dan más de ahora, la gente está muriendo del hambre. Por favor, hagan algo o miren a ver qué pueden hacer por nosotros. Gracias. Por favor, a todas las personas que vean este video, llevamos 10 meses detenidos, sin abogado, sin ser acusados de ningún delito, torturados, inculpados, sin acceso a un abogado, sin juez. En este país no hay sistema judicial, no hay jueces, no hay absolutamente nada. Estamos en esta prisión, llevamos 72 horas sin comida. Yo creo que las personas que vean este video, ¿qué nombre le ponen a esta situación? Encerrados, aislados, acusados, sin abogado, sin juez, sin comida, sin agua. ¿Cómo le llamamos a esta situación? Diez meses, diez meses de abusos, de atropellos, de excesos y nada pasa nada y nadie dice nada. genyen yon enpòtans kapital pou nou kapab fè swivi dosye a paske nou pa kapab al vote nenpòt moun, nou pa kapab chwazi nenpòt moun pou ki al dirije nou, nou pa kapab dakò nenpòt eleksyon tou pou n pèmèt ke nenpòt moun vin rive sou pouvwa. Si se yon nèg ki gen grenn zanno ka òfèv, si se yon nèg ki pa metrize listwa l, Si son nèg ki pa konnen konsèp relasyon entènasyonal la kòman l ye, si son nèg ki pa konnen byen koperasyon entènasyonal lan ki sa li ye, ki nuans li gen ladan l, ebyen nèg sa li pap kapab fè demach yo, li pap kapab fè swivi yo. Ebyen de se fè, eleksyon ki pral gen pou fèt yo l ap trè desiziv pou nou chwazi on moun ki gen konpetans, yon moun ki gen onètete, ki gen kredibilite e ki jwi de konfyans popilasyon an pou nou kapab lè l rive sou pouvwa, Te gen yon ansanm de kondisyon ki poze notamman bò kote mesyedam Montana yo. PM Ariel Henry te replike an sè tèm. Donk peyi an jiskaprezan ap obsève men pa konnen ki sa k ap fèt. Eske negosyasyon ap fèt? Eske aktè yo toujou kanpe sou pozisyon yo? Nou pa tande anyen. Eske se pa enkyetan, Doktè Chene? Wi, m pral di w li trè enkyetan. Si m ta di ke li pa enkyetan, se ke mwen de movèz fwa. Men tou, m ap di w, Ariel Henry pa gen okenn volonte pou l rezoud kriz politik ke nou konnen jounen jodi a, paske li fè afè l. Toutotan kriz la perenize e toutotan ke l ap rete sou pouvwa nan lespri li, demach ke w wè Li fè kote ekip Montana. Li konnen pou ki rezon ke l fè l la. Li fè l nan desen pou l kapab kraze Akò Montana, fè divèsyon, kreye tibilans anndan ekip Akò Montana. A tèl pwen ke ou wè depi lè l fin rankontre Magalie Promo Denis an, w ap wè ekip Montana se yon bagay diswazif ke l vin ye. E se te objektif li. Pa bliye nèg sa yo, yo gon ekip blan malfektè ki dèyè yo. Nèg ki so, ki rele Sola a, li toujou la, ap travay avèk ekip sa. Paske ekip Ariel la se toujou menm ekip phtk, nèg sa yo k ap travay kòm konsiltan pou yo fè fwod anndan peyi an, pou yo kreye twoub anndan peyi an, pou yo kapab toujou gade pouvwa. Ebyen menm konsiltan blan sa yo, yo toujou la, epi yo jwenn dè ekspè anndan Core Group k ap montre yo men kòman, yo kapab kreye pou yo kapab destabilize opozisyon an epi pou yo kapab toujou gade le pouvwa. Se pa san rezon ou wè yo pran sdp osi fasilman mete anndan vant yo e ke pou yo kapab kraze mobilizasyon pèp la. Se bagay ki byen analize, ki byen kalkile. ki byen planifye, ki travay nan yon laboratwa ke Core Group genyen ansanm avèk dè espè etranje pou yo kapab aswa dominasyon yo sou peyi an. Se pa yon bagay k ap fèt konsa konsa, sètadi demach Ariel Henry ap fè oprè de l'equipe de Montana, il n'a rien à voir avec la résolution de la crise haïtienne, il voulait tout simplement de pérenniser, de s'asseoir sur le pouvoir pour longtemps, pou vital mete nam, pou et d'une manière éternelle, pou l kapab fè plus de temps que possible. sou pouvwa a, nèg sa yo pa vle rezoud kriz peyi a. Alòske sitiyasyon sitiyasyon sosyal ekonomik pèp ayisyen an li ap degrade de jou an jou, èske yon dirijan kapab peye l le luxe pou li perenize l o pouvwa san ke li pa an mezi pou l ta atake les vrais problèmes du pays, Doktè? A men trè byen, ebyen m byen kontan lè yap fè neglijans sa yo, lè yo panse yo la pou fè blan plezi, se tankou yon sounami ki anonse e ke lanmè a li fon rekil e lè yo konnen se bon yo bon, aprè rekil sa, rebondisman pral fèt d'une manière très sauvage e lè sa ça va être un soulèvement national, un soulèvement populaire e lè sa tout moun ki tap fè dezòd yo Tout pral peye pou kase a. Sa yo panse k ap dòmi an, pe enpòt li te an somèy, men pèp la li menm li pa egare, on pèp k ap sibi, on pèp ki nan grangou, on pèp ke bandi ap tòtire konsa, yon pèp ke kidnaping anpeche l fonksyone, on pèp k ap viv kote bandi anpeche l sikile. Vwala ke demen si Dye ve, premye jwen, pral gen fè ennan depi bandi matisan bloke rantre sid kapital la, Leta pa janm di anyen e la sezon siklonik vyen dèt anonse e leta pa janm fè ankenn preparatif e byen kite yo kite yo met abse sou klou e lè sa soulèvman va èt bokou pli bosal. Somè dèz Amerik, somè sa kap fèt di 6 o 10 Juin o Zetazini notamman Los Angeles, somè sa ap fè deba nan peyi caricom yo e Yo repwoche Washington di fèt ke gon seri de peyi l envite, gon lòt seri de peyi li ekskli, notamman Kiba, Venezuela ak Nikaragwa, e genyen de peyi menm ki menase pou ta bòykote somè a si tout fwa Prezidan Biden pa ta retounen sou desizyon l. Kijan ou wè sa? Pa bò isit, Premye Minis Ariel Henry ap prepare l pou l al patisipe, E kijan w wè evenman sa a Doktè Chene? Trè byen, trè byen Manno. Ebyen, e sa m ap di w, loksidan wè demokrasi an swivan jan ki bon pou li. E pa lè w di ke sè twa peyi la ke w sot site a, Kiba, Nikaragwa, Venezuela, ou di yo yo p ap patisipe nan somè a pou non respè dè nòm demokratik. Vwala ke an Ayiti, nou genyen yon premye minis ilegal, enkonstitisyonèl, ilejitim, e kote bandi ap teworize yon popilasyon pa janm fè ankenn jefò pou rezoud pwoblèm lan, e ke ou pa wont ou envite l anndan somè a. Tandiske lòt peyi kote prezidan yo sòti nan eleksyon demokratik, kote ki gen stabilite, ou di non yo pap patisipe anndan somè a. Ebyen sa vle di sa l vle di an, ebyen nou byen konprann Lè loksidan aji konsa, li fè ke tèm ke nap devlope a pou nou di ke nou sòm an fas youn diktati entènasyonal anndan peyi a, ebyen se yon fè ki avere, paske si yon rejim ilegal tankou jan Ariel Henry ye sou pouvwa, e ke ou envite l e pou 2 peyi ki gen stabilite lakay yo e pou ou di ou pap respekte yo pou non respè dè nòm e e demokratik sa vle di sa nap viv anndan peyi an la se demokrasi ke l ye wi demokrasi pandan ke grangou ap touye pèp la demokrasi pandan ke pèp la pa kapab sikile demokrasi pandan ke nèg yo mete yon fòm de segregasyon anndan peyi an demokrasi pandan ke bandi ap mete baryè sou wout nasyonal nan Dèlma 6 e demokrasi pandan ke timoun pa kapab al lekòl. Epi ou di ke wap fè pwomosyon pou de la demokrasi, ou anpeche on seri de peyi pa vin nan somè a pou non respè de la demokrasi, epi kote dwa sivil yo pa respekte a, epi ou evite otorite sa vin nan somè a, non li pral defann enterè blan men se pa enterè pèp ayisyen an. Donk Joe Biden, èske w estime l pa gen dwa pou l ta deside ki peyi k ap vin patisipe ou ki peyi k pa dwe patisipe? Donk dayè agiman li bay yo, non respè de la demokrasi, bon petèt anpil moun kapab sezi Pa rapò a jan Ayiti ye la a, èske nòm sa yo, yo respekte ann Ayiti? Ebyen se sa ke nou di. Bon, Biden konnen depi li menm li rive sou pouvwa, tout nèg an matyè de dwa zimen, an matyè de la demokrasi, an matyè dimigrasyon, Li menm li vyole tout. Dayè Biden pou tèt pa li pa menm gen moralite, gade sou rejim pa l lan, gade migran ayisyen yo ki Texas yo, ki sou fwontyè Texas, ki Tijuana, ki ki o Meksik, gade kijan yo yo aji kont yo menm. Gade sa kap pase e e e nan nan gè Russie avèk Ukraine nan. Se sou se sou manipilasyon e e Lèzetazini. Ki enterè pou l genyen pou l pran yon ti peyi ki pataje fwontyè avèk yon lòt peyi pou l ap rantre l anndan yon gè pandan ke li konnen Likrèn pa gen kapasite pou l fè fas avèk Larisi? Se prè de 40 milyon abitan k ap kite peyi yo wi sou pretèks ke Lèzetazini ap ede yo pou yo batay avèk Larisi wi. Sètadi, non sèlman y ap kreye pwoblèm nan pwòp kontinan yo paske yo di Lamerik oz Ameriken, men yo fè l tou andeyò de kontinan yo pou yo kapab aswa ejemoni yo atravè lemond. Sètadi, ni Joe Biden, ni ekip repibliken ki konn sou pouvwa yo, yo tout yo gen menm misyon, se pèmèt ke Lèzetazini domine lemond. E sa p ap janm rive fèt. Le monde doit être bipolaire, parce que la nation même c'est pas salier. Il y a négatif, il y a positif, il y a tout élément sérieux pour qu'on fasse concilier ensemble, pour qu'on fasse créer stabilité. Ça qu'a fait à travers les États-Unis, c'est pour le malheur de l'humanité qui dort. Prenons le cas d'Haiti, kote Haiti pral reprezante pa Premye Minis Ariel Henry, ki sa w panse petèt ki kapab nan ajanda Premye Minis lan, m ap pale de diskou l, fè referandòm lan epi aplike nouvo kòd penal lan e ke nou di misye kòm se blan li pral fè plezi kòm se yon gouvènè ke li ye li pa gen anyen pou l wè avèk reyalite ayisyèn nan kontinye defann blan men le pèp est souvren enben pèp souvren an ap pran nòt a nenpòt kèl moman y ap replike Humm eske li pa ta dwe profite de tribune sa pou li fon demand formel ak la communaute international concernant la situation securitaire d'Haiti donc kesyon insecurite a ki yon gro defi pou gouvelman l lan eske li pa ta dwe nan sans sa fon yon demand d'aide formel. Li pa bezwen somè a pou l fè l. Ankò ankò tout blan yo, yo anndan kò gwoup. Tout anbasad peyi sa yo ke l pral chita avèk yo a, ankò tout anndan kò gwoup, se yo menm ki mete sou pouvwa. Si l te vle sekirite anndan peyi a, li t ap gentan di yo sa. Ou pa wè nan nan nan bidjè remanye ke l fè an, olye ke pou l ogmante bidjè lapolis, Ou pa wè se redwi ke l redwi l, sètadi rezolisyon avèk pwoblèm ensekirite a pa entèrese Ariel. Okontrè ensekirite a fè afè Ariel, l ap pèmèt ke pa gen eleksyon anndan peyi a, l ap pèmèt ke si yo ta vle fè eleksyon, moun p ap kapab fè kanpay, l ap pèmèt ke si ta vin gen eleksyon, se ekip li a k ap toujou rete sou pouvwa a. Sètadi rezolisyon oubyen rezoud pwoblèm ensekirite a, Li pa nan benefis pou Ariel. Li pa gen enterè pou lap mande kominote amerik lan pou vin edel rezoud pwoblèm ensekirite a. Sil te gen volonte, onkò li menm li tap ogmante bidjè a. Gen kèk materyèl, gen kèk avyon militè, gen kèk drone, gen kèk bagay lojistik. Li t ap mete kòb pou l te kapab dote lapolis de mwayen pou l fè fas avèk bandi. A tèl pwen ke ti elan ou wè Frantz Elbe ap fè a, li deranje misye a tèl pwen ke y ap fè plan, y ap fè bagay anba chal pou yo wè si yo te kapab fè Elbe demisyone, si yo te kapab jete l, paske yo wè Frantz Elbe anvi demantle kèk gang e gang ki pwofita ba yo menm.